Sa kote nou gen komisè Muscadin egalman ki nan laktyalite kote ke li frape ankò. Men avan sa, ban nou salye Salomon depi peyi an. Wi, plis de 17 mwa Salomon, 2 endividi ki jwenn arestasyon yo, kòman sa pase frè pa m? nou pou nou kapab enfòme w de sa k ap pase ann Ayiti ou aletranje, Jimmy. Enben, efektivman vre, Jimmy, nou kapab di, apre 17 mwa, nou wè, enben, dcpj, lapolis bò kote pa l, yo kaptire, yo fè 2 arestasyon nan kad ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moise a. Men anpil pale anpil ap fèt sou kesyon sa nan kad komisyon wogatwa jij Walter Volter. Dcpj pwosede avèk entèpelasyon 2 endividi pou enplikasyon prezime yo nan asasina prezidan Jovenel Moise. Tande byen, il saji de Faustin Miradieu, Yon ansyen militè e chèf sekirite yon antrepriz komèsyal yo pa revele non l genyen, yo arete yo arete pou enplikasyon planifikasyon asasina prezidan Jovenel Moise. Emmanuel Louis, enspektè divizyonè polis afekte nan komisarya Dèlma, enben lò gen yon pèkizisyon ki te efektye lakay li, yo menm plizyè objè retwouve enben ki te konfiske, notaman gen 3 pèmi de pò zam ki te sou non Ansyen senatè John Joel Joseph egalman ki te arete nan kad dosye sa. N ap note gen yon efektif de 11 polisye ki aktivman rechèche nan afè sa swit avèk manda ki mete kont yo menm pa jij enstriktè. Kounya. Nou bat bwavo, efektiman vre nou di jij Waltè e Waltè pwofesè Vòltè, nou di bon nan ka doze sa, misye li tap site kò l. Se sa ke nou menm nou eseye konprann. Men, ann al gade jodi a la, de arestasyon sa yo. Anvan nou kapab antre nan lòt detay, ann gade kiyès yo ye. 1, Yon ansyen militè. Sa n vle pa di pou otan tout ansyen militè nan bagay louch. Tande byen wi. Yon ansyen militè, enben yo pran yon ansyen militè. Enben, ansyen militè sa, li menm se pa ansyen militè ki ban pwoblèm non. Se paske li se chèf sekirite yon antrepriz komèsyal andan peyi a. Li se chèf sekirite yon antrepriz komèsyal anndan peyi a. Ki sa sa vle di? Ki antrepriz li ye? Yo pa revele l? Paske se sa m bezwen konnen. Paske si se chèf sekirite antrepriz, èske antrepriz sa li menm li pa li pa pase pa ansyen militè sa, li bay l kòb, li planifye avèk ansyen militè a? Paske ansyen militè a nan kad eksperyans li, Li ka pa gen eksperyans, ekspertiz ke li genyen pou ke asasina a fèt, men kounye a la, fò n ta gade tou ki antrepriz li se chèf sekirite a e ki lyen antrepriz sa a genyen nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Sa li enpòtan. Li enpòtan, fòk nou ta konnen ki antrepriz sa ye. Paske si lapolis ap ban m detay la, ban m detay la byen. Lè ban m detay la byen, se chèf sekirite antrepriz, tèl antrepriz. Kounye a nou menm, nan kad ankèt pa nou, nou pral gade pou n wè E, e, e, men gad ankèt nou pral mennen, Èske, e, a, antrepriz sa a, èske chèf antrepriz sa a, an palan de responsab antrepriz sa a, èske te nan opozisyon fas avèk Prezidan Jovenel Moïse? Si li te nan opozisyon, èske li te konn bay founi kòb atè a nan kad manifestasyon? Si li te konn bay kòb nan manifestasyon, enben, enben, Ki diferans ki pral genyen si l konn bay kòb pou jete prezidan enben se pa kòb pou fè la bay pou asasine yon prezidan kounya menm youn nan pwoblèm mwen gen la kounya se paske lapolis yo pa revele enben antrepriz la misye chèf se kisa nou pa di antrepriz misye ye a li nan konplo men nou di fò n ta konn ki antrepriz fò n ta konn konnen tou ki lyen e antrepriz la gen ak misye nan kad asasina prezidan Jovenel Moïse la Dezyèm ka, n ap pale, li fin pale de ansyen militè a, pa egzanp yon moun k ap mande ki non ansyen militè a, se Faustin Miradieu. Sa vle di ou menm ki te militè, ki te ansyen militè, ou ka konn non sa a byen, e ou petèt, e pa ou pi ta pa premye ak misye ap komèt, wi pou etèdè misye nan akademi, misye ap komèt bagay lus. Bon, sa Ayiti. Men, kounye a la, an n al gade dezyèm non an, ki se Emmanuel Louis. Emmanuel Louis se yon enspektè divizyonè, tande byen wi, ki afekte nan komisarya Dèlma. Bon, kòman, kòman pou ta vle peyi sa li gen sekirite ladan? Bon, kòman pou ta vle jodi a la pou kidnapin nou gen la pou l rezoud? Lè ou genyen yon enspektè divizyonè jiskaprezan li nan, li nan. Yo prezidan epi ti fi tiye prezidan an kounye li tèlman alèz li yo toujou yo toujou kenbe l nan pòs li. Pa bliye se Frantz Elbé ki direktè lapolis yo toujou kenbe l nan pòs li e tank yo poko kenbe l nan pòs li kounya la pou ta menm jodi a la pou kesyon kidnapin nan pou l ta diminye Koman ou pral mande m pou yon enspektè divizyonè li toujou afekte nan pòs li malgre apre 17 mwa, apre 17 mwa pou yo ka konnen e Emmanuel wi te nan aksyon prezidan sa vle 17 mwa pou y ap konn sa sa vle di san sèlman depi soupson an te gen deja li pa t menm enspektè ale wè pou l toujou afekte nan komisarya. Men kounye a an n al gade volim ensekirite ki gen anndan peyi a eske Sa nap viv la koman ou fè pou nou pa genyenl lèske nou pran dròg dilè nou mete minis de la jistis lèske ou pran kidnapè ou mete minis enteryè lèske ou pran Ariel Henry li menm malgre tout sa yo di de nèg yo li te toujou kenbe yo e Ariel Henry bò kote pal noul site nan asasina yon prezidan e pa bliye Ariel sòti nan yon ekip ki rele Inite Verite e se sèlman nèg ki kriminèl asasen ki te fè pati sa. Bon jodi a an al gade volim ensekirite ki genyen nan peyi a. An al gade an al gade konbyen fwa nou wè Ariel Henry bò kote pal ou wè li vle rezoud pwoblèm sa ki genyen la. Ou wè olye l vle rezoud li ou wè pwoblèm nan vin pi mal. Kounye a n ap konprann dosye asasina Pwofesè Jovenel Moïse la n ap konn n ap konn kòmanse ap konprann dezòd li pi byen. Men mwen gen lòt bagay pou nou pou n al eseye konprann. Èske kounye a la, se pa yon divèsyon y ap fè pou yo kòmanse pran ti pwason yo epi pou yo demontre gen yon volonte, y ap travay epi gwo reken yo toujou rete dèyè? Paske, fò n gade bagay la byen, pa bliye Madam Martine Moïse e avoka e e e e prezidan Avoka Martin Moïse yo mande pou yo retire jij la nan dosye a paske jij la gen de bòn relasyon avèk Léon Charles e Paul Denis e jij la se yon manm inite. Gade byen, pa bliye jij Walter Wester Voltaire, enben non l ap site nan kesyon pa rapò relasyon l avèk de seri de moun ki ta nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Kounya, ann al gade pou wè kounya, èske pa yon divèsyon k ap fèt la, n ap pran ti reken yo, n ap voye yon kote, nou p ap janm tande yo, oubyen lè n ap tande moun pa gen moun k ap sòti, enben gwo reken yo, enben manman penba yo, n ap kite yo de kote, ann atandan nou fè tan pase e jiskaske nou abouti dosye a. Sa vle di, fò nou trè pridan. Tande, mwen menm di nou sa, pandan m ap bat bravo mwen menm, lè m ap bat bravo, m poko fin bat bravo nèt paske mwen m ap jiskaprezan. Ban m de bank, de bank! ki te dakò asepte resevwa lajan nan dosye asasina. Jiska prezan, yo pale de de bank, yo poko janm di nou ki bank non. Yo pa janm di nou ki bank non. Ou pa konn, paske gen plizyè bank anndan peyi a. Gen plizyè bank, men yo di de, gen de bank. Men jiska prezan gen gen de bank. E nan de bank sa yo, gen de non k ap site nan kesyon nèg ki nan bay lout yo nan peyi a. E gen youn ki demisyonnen. Nan zye li. E gen yon lòt ankò, yo di kòman fè non l pako jiskaprezan nan kesyon entèdiksyon, nan kesyon sanksyon k ap pran la. Men, an n reflechi byen pou wè. Ebyen, kounye a, si gen 2 bank, kòman fè jounen jodi a jiskaprezan, bank sa yo poko kapab revele? Men, nou pa bliye non, yo di gen dèzantrepriz! Bon maten deba e nap salye chak grenn frè n ak sè nou kap tande nou. Tout moun konnen mwen kòm prezidan baz Arab la kap milite pou yon bon chanjman anndan peyi a, kap milite pou gen stabilite anndan peyi a. Jodi a frè mwen, chak jou pi plis nan ekip nou Se viktim nap viktim de ekip asasen kriminèl bandi legal mete avèk gouvènman Ariel Henry. Jodia nou tande gouvènman asasen an yo jwenn dè òganizasyon kriminèl parèy yo ki met tèt yo ansanm pou yo siyen akò sou do pèp la. Tout akò nou nou menm nou di se arete Ariel trennen l penitansye nasyonal. Arete Ariel! Arete l son gang son asasen tout moun konnen se premye otè asasina de Jovenel Moïse. Jodia. Sou ki baz? Sou kisa w chita pou w di ke Premye minis lan la, ki gen 74 lane, nou konnen k prèske bay fas pou dèyè, menm lè li k ap dirije peyi a la nan moman n ap pale la. Sou ki baz, sou ki sa w chita pou w di ke doktè Ariel Henry se li menm ki asasen, en, asasen prensipal do, e, mesye Jovenel Moïse? Jodi a, e pa mwen ki di l, se lajistis peyi m ki di Ariel Henry te an kominikasyon avèk Felix Badio, Felix Badio, an ben se nòmal li o pouvwa, li o pouvwa nou konnen an Ayiti, men nou di Kanada, Lafrans, Etazini, Kanada espesyalman ki di yap sanksyone vakabon, asasen, kriminèl yo, si nap sanksyone nèg yo vrèman vre, wout yo se penitansye nasyonal pou yo ye. Jodi a se pa ak pou nèg yo ap flannen nan figi moun. Martelly pa ka sanksyone pou l Ozetazini. Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, tout se gang nèg sa yo ye. Jodi a se deske n ap denonse asasen kriminèl ki fè chak jou pi plis ekip bandi Ariel Henry mele a ekip bandi legal la, y ap asasinen jèn nan mitan nou. Jodi a nou gen yon konfrè nou. Nou gen yon grenn vant nou ke nèg yo asasine. E tout moun konnen Black Diamond, jan nèg sa konn istwa peyi l, jan nèg sa toujou ap pale de liberasyon pou peyi Dayiti. An Black Diamond asasinen, se paske l di li menm li p ap kopere avèk Ariel ki s on asasen, ki s on kriminèl. Black Diamond asasinen dèske l di li menm fòk Ayiti gen stabilite ladan l, fòk Ayiti. Viv moun pèp ayisyen viv tankou moun menm jan avèk tout lòt nasyon anben jodi a yon yon bakòp zo reken antre nan petyonvil la yo pran black diamond nan nan nan nan nan lendi ki te 19 desanm nan la nèg yo desann a gwo zam fann fwa san bakè sèlman yo bat black diamond yo fourel nan machin nan lè pèp la kòmanse rele anmwe yo kouri al lagel nan yon riyèl Black Diamond annik desann machin nan l vomi fyèl li l mouri Black Diamond mouri wi Wi li annik vomi fyèl li l mouri Nèg yo kraze Black Diamond yo detwi Ki aktivite Black Diamond te konn fè? Black Diamond se youn nan jèn menm jan avè m Ou pap jwenn mwen nan manifestasyon pou w pa jwenn Black Diamond bò kote m Donk yo touye Black Diamond Yo bat Black Diamond Anbake sèlman nèg yo bat li avèk gwo zam fòn fwa Yo voye l al mouri Yo voye l al mouri Jodi a m di Ariel mèsi Ariel Rosemila Petit Frè mèsi Mèsi Rosemila manman gang. Koman sa? Mèsi André Michel ki te dim se avoka pèp ou te ye men André Michel mèsi jodia ou nan bòl grès ou wap manje sou do pèp la jodia nou di w André Michel 2023 son ane pou n bwè kleren nan tèt ou pase se ou t metem nan povrete se ou t mete pèp ayisyen ap viv nan ensekirite ane 2023 se pou pèp ayisyen bwè kleren nan tèt André Michel Arab son menas sa ye Arab son menas. André Michel ki te di nenpòt kote yo jwenn Jovenel fout nou kalòt men l la nan figi moun. Sa vle di kisa? Sa vle di se Andre Michel. Ou di yo bwe kleren nan zo bwa tè. Pèp la dwe bwe kleren nan tèt Andre Michel, se li k mete nou nan povrete. Se li k mete nou aktyèlman la nan wobinè san k ap koule a. Jodi a, wè, Andre Michel al negosye a dominiken, kote y ap masakre frè n ak sè nou ki an Repiblik Dominikèn. Ou pa ka lage l konsa. Wi, l al negosye pou yo masakre frè n ak sè nou ki an Repiblik Dominikèn a tout majori Michel. E w pa wont Yo kanpe sou rezo sosyo pou yo di yo t al reprezante l. Ki sa André Michel ye? L al reprezante m? Ok, ann an nou gade pou nou wè kòman n pral òganize fineray e Black Diamond ki pèdi lavi l la. Black Diamond. Black Diamond gen pitit? Black Diamond t ap viv avèk yon fi nan kay. Fi a gen yon timoun ki gen dizan, men Black Diamond pran l depi a twazan. Timoun nan te gen twazan. Pou fi a vin la, li di l p ap vin vann imaj li. Fanm ayisyèn! Nou reprezante yon menas nan anndan sosyete a laplipa nan nou. Pou yon fanm ap viv pli de setan a yon nèg nan kay, jodi a y asasine li di l pap vin vann imaj li, jan yo asasine Black Diamond nan pou yo pa asasine l tou. Alò, se ka yon rezon kanmenm li ka pè. Bon, m pa ta ka konprann. Tout moun pa nan menm kapasite. Jodi a m ap di frè m ak sè m yo, Black Diamond, se revandikasyon ou menm ki nan dyaspora, se revandikasyon ou menm k ap viv nan geto a, se revandikasyon nou menm k ap viv nan ensekirite, nan salibrite, maten, midi e swa, se li l t ap pote. Pwochen etap la, kisa l ye? 2023. 2023, premye janvye 2023 dwe pran nou devan primati pou asasen tankou Ariel pa al depoze flè nan pye papa Desalin paske 2023 son ane de konba son ane de liberasyon pou peyi dayiti son ane eleksyon referandòm eleksyon e n pap fè eleksyon avèk asasen kriminèl yo bay pou Ariel Henry a. Mwen kondane kesyon pou ou nan phtk. Phtk nan touye jovenel nan phtk mpat janm phtk tout moun konnen mfè 5 an map batay a moïse jean charles nan lari kont michel martelly lèm wè moïse jean charles metem nan lari map batay moïse jean charles pa janm gon batay definitif li gon kotel vle al a peyi a mdi non jovenel rive sou mwen a yon program bannann banm pran jovenel la mkontre andan jovenel. Jovenel se phtk? Tande, Jovenel te ka vini nan phtk men Jovenel pat janm phtk. Ideyoloji Jovenel se pote chanjman pou peyi a, se li tap pote. A men nèg asasen kriminèl phtk yo, se yo t manje Jovenel. Jodi a nou di, ekip bandi legal la pa ka fin asasinen Jovenel, jodi a chak grenn moun kap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse, yo vle asasinen w. Rosmila peti frè, ou menm ki te konn ap tire kout wòch, ou menm ki te konn ap voye kout bal sou kòtèj Jovenel nan Akayè, jodi a men w la a. Mwen la! Wap rele bay pèp la bal nan manifestasyon, wap rele bay pèp la gaz! Jodi a Rosmila fè ti frèd yo anba kòd. Talè kilè w di Rosmila fè sa bagay konsa? Rosmila w di? Rosmila fè ti frè ame yon seri de ansyèn majis mè Akayè a. Se krèy lap fè nan nan nan. Ah pa fè sa. Fanm vanyan wi. Krèy! Manman krèy! Oh! Se krèy lap fè nan CAS avèk yon dam ki rele madan Tonton. Ah! Madan Tonton! Wap gate bagay la nèt. Jodi a, nou di pèp ayisyen an resezi nou, paske batay la dwe kontinye sou tout fòm. 2023 sou ane de konba l dwe ye, nou pa dwe kite asasen tankou Ariel, Rosemila peti frè, Andre Michel nan figi moun. Jodi a m konnen m pa alabri yo pran pou yo asasinen m. Rosemila mete plis ke 20 milyon goud atè pou asasinen m deja. Ou gen prèv li jodi a? Wi, m konnen l e militan parèy mwen di l. Se militan parèy mwen kap dim fè pridan mete yo alabri. Eske w pare pou al reponn kesyon dcpj sou kesyon sa? Mwen prè, mwen prè paske Rosmila bay lajan sa militan l bay yo pou met antèn sou mwen pou asasine m. Ayayay enben ok mèsi Evram. Jodi a nou di frè m ak sè m yo ki ta vle sipòte Black Diamond, gon frè l li di l pap vann imaj li la, li la tou nan radyo a men li bay nimewo telefòn li. Li gen yon frè l la, tout moun ki vle antre an kontak avè l, non li se Djo, nimewo a e 47 40 12 94. Pote sipò nou, bonè bonè an 2023 nap fè antèman Black Diamond, men san nou koule, men batay la ap kontinye. 2023 bonè bonè devan! Mipana pou nal di Ariel li pap ka depoze zago l nan mipana ale a. Mèsi Arab, mèsi Arab nou raple Arab la se li menm ki se branch dur an nou di bra dur de lopozisyon anfas Doktè Ariel Henry. Kenbe la Ariab, Arab e zanmi sak mennen nan radyo a bonjou frè m kòman nou ye? Non pa mwen se Pierre Robinson Alò nou sòti di kote de Boukan Kare Nou salye tout panèl la kap tande Radyo Santral Nou salye tout moun Plato Santral Wi Alò m akonpanye de kòdonatè zèb ki se avèk Joseph Joseph Boukan Kare Nou pase l lapawòl Ok mwen salye tout oditè oditris kap koute nou nan lè sa Mwen se kòdonatè jeneral òganizasyon zèb ki se zafè evolisyon peyizan Boukan Kare Mwen salye tout moun ki sou panèl la la ansanm avèk nou. Ezayi nou salye w, nou salye Jozye ki soti. E nou pase nan radyo la avèk yon objektif byen detèmine. Alò komin Boukan Kare se yon komin ki vwazen avèk vil Mibalè oubyen komin Mibalè. Nou gen yon gran pwoblèm k ap konfwonte nou aktyèlman se pwoblèm kolera k ap bay anpil pwoblèm nan ba dezyèm seksyon e ki kòmanse travèse pou ale nan ba twazyèm seksyon. E sa fè bon ti tan ke bagay la ap dejenere e nou wè, kòman m te ka di sa, leta an Ayiti nou konnen se yon leta ki vrèman lan. Sa ke yo ta dwe gen kòm mezi pou akonpanye moun yo, li pa parèt avèk tan. Nan sans sa, nou menm ki plizoumwen ap evolye nan kominote an ansanm.